Leve de men w anlè. Pouse kri sa a, Senyè a la ou gran. Pou w di gen nasyon ki alèz sou latè pase lè Ayisyen? O non, je ne crois pas. Frères et sœurs bien-aimés, Kanada anonse l ap voye bato. Lèzetazini anonse l ap voye cha blende. E nan jou k ap vini yo la, Kanada gen pou l fon lòt livrezon ankò cha leta ayisyen te kòmande. Tou sa frèzesè byeneme pou mete sekirite nan peyi Dayiti. Kanada pètibe gang yo e chèf polis la lanse operasyon tònad. Donk jan bagay la ye la a, ou mèt kwè m, nan jou k ap vini yo pèp ayisyen, se lòt peyi nan karayib la n a va rele n ap mande yo èske yo vle ti kal sekirite tèlman dwoum sekirite nou nan peyi dayiti gen pou l ap ranvèse atè. E non sèlman sa tou, kote koze a bèl li dous. Premye minis Ariel Henry tal patisipe nan Bahamas nan 44 rièm reyinyon Caricom la, premye minis Kanada a Justin Trudeau anonse Ayiti pral resevwa pèp ayisyen 22 milyon de dola, homa God oh my goodness, kòman lajan sa pral distribye, kòmanse baleine gòj ou. Pa bezwen enkete w pap goute ladan. Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Anko yon lot fwa map di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfome w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like. Mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè. e kant sa ki se te piti piti fè lonè prezidan. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante. Repons lan se egwi. Ann bati krikrak pou nouvo kont nou genyen. Baryè a ba men kabrit la paka pase sou li. Baryè a ba men kabrit la paka pase sou li. pa ezite kite repons pa ou nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Se zanmi pa ou Fouco ankò yon lòt fwa ki rantre lakay ou se pou di Bondye mèsi se pou mete ajenou paske ou se ayisyen monchè m pa kache di nou pa gen nasyon ki pi alèz pase nou sou latè sekirite nou pa sou kont nou. Manje nou pa sou kont nou. Edikasyon nou pa sou kont nou. Peyi nou pa sou kont nou. Lasante nou pa sou kont nou. Lagrikilti nou pa sou kont nou. Nou tankou ti zwazo. Nou pa plante, ni nou pa simen. Men sa pa anpeche n ap rekolte chak jou, n ap manje chak jou. Eske gen moun ki alèz sou latè pase nou? Non non monchè. Nou pa ka di yo ap imilye nou, nou pa ka di yo pa vle wè nou, paske tout sa yo, yo pa sou kont nou pèp ayisyen. Menm sou tande gen dirijan nou, se pou la fòm yo la, men tou sa, yo pa sou kont nou, sante, edikasyon, sekirite, sa yo pa sou kont nou. Se wè nou wè lòt peyi ap fè, epi lòt peyi yo met ansanm yo fè pou nou tou, paske nou sou ekip bann ti bebe lala, ti zwazo. kap vole tout kote. Frèzè sè byen eme, peyi Kanada nan jou pase yo anonse gen yon avyon CP 140 Aurora debake nan peyi Dayiti, fè plizyè jou nan syèl yo nan lide pou kapab pertube gang yo. E se nan moman yo ap pertube le gang, Ou pral genyen chèf polis la apre divès polisye fin mouri nan Petyonvil ansanm avèk komin Lyancourt nan Latibonit. Li lanse operasyon tònad. E jiska moman map pale ansanm avèk ou la a, m tande tònad la pa vanse men on dirè l poko janm kapab rive sou chèf gang yo donk manke vantilatè nan tònad la. Pase ke se ti ba, se ti pwason, ti bandi byen lwen, ou pa menm rekonèt yo menm, se pa yo k fè aktyalite, se pa yo k ap bay pwoblèm, jiska prezan, la polis poko ka kenbe yon gwo bout tonton pwason. Men, sa pa fè nou dekouraje pou sa pèp ayisyen, nou toujou kwè nan tònad la, byenke nou poko wè van k ap fè tònad la. Ti konpran. Ebyen, peyi Kanada li menm, li fè plizyè jou nan syèl peyi Dayiti, l ap pètibe lè gang pèp ayisyen. Epi, apre l fin pètube lè gang, li pouse zèl, pilòt la fin pran règ ti solèy li anlè a piske w konnen peyi n la plen nèj, epi sa w tande a, li lage pye l. Kèk jou apre, peyi Kanada anonse, ebyen frè e sè byeneme, se bato k ap rantre nan peyi Dayiti. Ha! Ha! Ha! Se bato! Apre w fin pran syèl, fò w pran lanmè. Apre lanmè, ou pral tande sòlda ap vini, m pa konnen si sa ap pye, si se pa Repiblik Dominikèn yo ap pase. Donk Kanada ap chèche gen kontwòl de la sitiyasyon tu konpran pèp ayisyen. Kanada fin pran syèl, kounye a la li pral nan lanmè, apre sa lap pran tè pèp ayisyen. Se konsa peyi zanmi ede lòt peyi fò l gen kontwòl tout bagay li pap sèlman vini parèt avèk gwo zam a toutoutoutou touye bandi non. Fò l gen kontwòl anlè, fò l gen kontwòl. sou tè a e non sèlman sa tou fò l gen kontwòl lanmè epi l ap vin avèk soumaren ki pou plonje anba lanmè pou l konnen èske anba lanmè peyi Dayiti pa gen ensekirite pase n ap plenyen kont ensekirite sou tout fòm donk peyi Kanada li menm bò kote pa l ap eseye wè kòman l te kapab rezoud pwoblèm ensekirite a ansanm avèk lè dirijan frè e sè byeneme. sou tout fòm anlè nan syèl peyi dayiti gen ensekirite pase lapli ki tonbe nan lòt peyi ka woze jaden ki fè gen manje se pa menm lapli sa son lapli ensekirite lè movè zè donk peyi kanada flann anlè al getan wèl wè ki kote bagay yo e donk frèze sè kounya la li pral desann nan do pou l konnen ki simbi ki mèt a gwe move lespri bawon ensekirite anba lanmè yo fò yo kenbe yo tou. e apre sa pou yo resi rive sou tè pèp ayisyen wè yo fin kontwòl anlè kounye a yo pran lanmè e lè yo fini ansanm avèk lanmè a yo ap resi tonbe sou tè atò pèp ayisyen pou yo wè kòman yo te kapab fin elimine gang yo donk kanada mwen I love you se peyi zanmi nou pèp ayisyen alye nou k ap ede nou batay kont lensekirite puiske sa pa sou kont nou. Ebyen frè e sè byeneme peyi Kanada anonse tou pral genyen nan jou k ap vini yo yon kagezon cha blende ki pral debake donk twazyèm kagezon cha puiske leta ayisyen te kòmande 18 blende nan jou pase yo e bagay yo pa fini la frè e sè byeneme peyi Lèzetazini Damerik anonse yo gen pou yo voye kèk peti cha pou lapolis pou kapab konbat lensekirite dan le peyi. Donk lò gen gwo zanmi, se pa ti koze. Ou konprann? Gwo zanmi yo gon jan yo pase sou ou, yo prèske pete fyèl ou. Donk frèzesè apre anlè lanmè, donk yo rete latè e anpil, anpil bèl pwomès. Donk. Premye minis Ariel Henry kite peyi a e Kanada li menm bò kote pa l, li kontinye ap frape sou tout fòm, pandan l anlè, li nan lanmè e l ap sanksyone dirijan nou yo ki nan gang. Ansyen prezidan Privert rejwenn ansyen prezidan Joseph Michel Martelly nan lis dirijan k ap finanse gang nan peyi Dayiti selon Kanada ansanm avèk Salim Soukar, yon ansyen konseye premye minis Laurent Lamothe raple ou nan jou pase yo, peyi Kanada te sanksyone ansyen premye minis Laurent Lamothe k, frèz e sè byeneme raple ou li te pran dosye sa monte kabinè davoka l, li ale lajistis k, jiska prezan nou poko genyen dènye enfo yo. E premye minis Kanada tou nan vizit li nan Naso a Bahamas, li tap travay ansanm avèk dirijan caricom yo pèp ayisyen. pou yo kontinye ede Ayiti fè fas ansanm avèk kriz k ap brase bil li, e tou pou yo resere lyen ki genyen ant Bahamas e le Kanada. Premye Minis Trudeau ansanm avèk dirijan yo deside ede Ayiti pou rezoud kriz politik ak ensekirite a. Li anonse yon nouvo finansman de 10 milyon goud pou pwoteje fanm, timoun ayisyen yo ki sou fontyè an Repiblik Dominican. Oh my God, oh my goodness. Frè se se, lè m di w nou gen moun k ap panse pou nou, pou kisa w enkyete w? mesye nan peyi yo, ou te kapab di moun ki nan liy imigrasyon, minis afè etranje, pou site sa yo sèlman bay yon konferans pou laprès, pou yo di nou, ebyen eh nan yon lane men kantite frè ak sè nou, Repiblik Dominikèn depòte. Yon seri de moun ki te pase tout vi yo an Repiblik Dominikèn, yo gen 15, 20, 30, 40 lane, yo rive sou yo, yo pran yo depòte yo, moun sa yo san anyen, yo pa konn ki kote pou yo ale, yo san fanmi nan peyi a, kòman nou aranje nou pou nou kapab akeyi moun sa yo? Donk nou chèche konnen pandan yo te an Repiblik Dominikèn, ki travay yo te konn fè, epi nou kanalize yo pou ke yo kapab reponn ansanm avèk bezwen yo pandan. on moman nap soutni yo men yo ap travay aprè pou yo kapab responsab tèt yo ou janm wè yon konferans pou laprès konsa fèt nan peyi dayiti e jan bagay la ye la kwèm si w vle pou dirijan nou yo se ke ayiti dekole ansanm avèk repiblik dominikèn yo pa kole donk frè se sè byen eme imajine w 10 milyon pou pwoteje fanm ak timoun ayisyen yo ki sou fontyè ant ayiti ak repiblik dominikèn ou panse fanm ki sou fontyè ak timoun pral jwenn lajan sa a. Atò, ou te kapab di, pil moun sa yo ki soti an Repiblik Dominikèn, majorite ladan yo, se nan chan yo t ap travay, e gen anpil ki mouri pèp ayisyen, fò m di nou sa. Donk, minis agrikilti a, ou te kapab tande l, li di ou, men kantite moun ki te soti an Repiblik Dominikèn, men nan ki liyn yo t ap travay, Ebyen nou menm antan ke responsab agrikilti nan peyi ya, nou la pou nou travay pou monte pwodiksyon nasyonal la, ebyen moun sa yo ki te deja gen eksperyans nan travay an Repiblik Dominikèn, men kòman nou ankadre yo, men kòman n ap ede yo pou wè kòman yo te kapab reprann lavi yo. Paske lè w depòte yon moun, moun nan te genyen tout afè l nèt nan yon peyi. Tande byen pèp ayisyen. Li pa t posede anyen nan lòt peyi ya. E gen moun yo depòte, Yo pa fèt an Ayiti. Se lotbò a yo fèt, yo grandi tout bagay nèt, yo pa gen anyen, yo pa konn fanmi, yo pa gen anyen. Ki sa w voye yo al fè? Ki sa w voye yo al? Èske w janm tande dirijan yo pale de sa? Non. Paske ou gen Le Canada ki chita, k pran san l, ki pran tan l, k ap panse pou ou. Ala traka pou lave kay tè. E frè se sè byeneme koze a pa fini la, Kanada tou angaje l pou l bay 12,3 milyon de dola pou reponn ansanm avèk bezwen alimantè, nitrisyonèl popilasyon vilnerab yo, bezwen ijans ansanm avèk e sekirite ki lye ansanm avèk sante seksyèl repwodiktiv fanm ak timoun. Waww! Kèt! Kanada! Non! Bèl peyi, bon peyi pèp ayisyen. 12 milyon de dola pou reponn ansanm avèk bezwen alimantè. Ou janm tande dirijan yo pale de dosye sa? Yo toujou ap tire sonèt dalam nan. Yo toujou ap di w enstans konsène yo men. Se tris. Konbyen fwa w konn tande yon lòt peyi? di konsa wi lap bay Canada tan pou kapab rezoud ansanm avèk pwoblèm. Konbyen peyi nan karayib la ou konn tande yo konn gen diskou sa anvè yo? Li piti, li piti pèp ayisyen, ou pap jwenn anpil. Donk, Se tris se grav pou ap leve on seri de timoun, pou ap leve on seri de jèn ou menm antanke granmoun, ou pa janm aprann yo vrèman pran responsabilite yo, konte sou moun, kwè nan moun, pa fè efò ansanm avèk lavi ou. Donk, sa yo fè m mal pèp ayisyen, sa yo fè m wont, sa yo fè m santi m pa fyè, lè m ap gade son lòt peyi, se dirijan lòt peyi k ap panse pou nou. Epi ki panse silvouplè? Sa fè tris sa fè grav lè w ap gade kòman òganizasyon ap debake nan peyi w vin blanchi lajan. Se tris frèzesè. E tandiske se pa ase resous ou pa genyen. Se pa ase tè ou pa genyen. Se pa ase richès ou pa genyen. Mwen jis deside pa travay paske w renmen tou pare sèlman. e pou vle pou moun respekte w? Ki kote ou pral pase pou yo respekte w sa? Respè yo jwenn respè a atè. Donk menm jan yo respekte yon kiben, menm jan yo respekte yon jamayiken, mwen ta renmen yo respekte ayisyen konsa. Paske fò n aprann pran responsabilite nou, ou pa ka gon peyi tout la sent jounen, ou tande ONG ap debake, vin pote èd, èd, èd, èd epi bagay la pi mal. La gon konplo. E frezesè byeneme map klè ansanm avèw, wè dosye èd, sa pa bon pou peyi ditou. Si nou te gen kouraj, nou te kapab, nou te gen kè, poun di okenn ONG pa pantre nan peyi ya, ou tap wè kòman peyi dayiti tap avanse. Pase bon mèksik on bagay. Si ONG ya vini, te gen problem dlo nan zon nan, li rezoud problem dlo ya. ONG sa tou pa egziste nan blok la. Donk fòl fonseri de ti basen, tanzantan pou yap pete, e pi tanzantan pou yo ap plede repare l. Yo ap blanchi lajan, yo ap pase lajan, yo ap fè senkant an, swasant an la. A la fen, pa janm gon bon basen vre ki konstwi nan zòn nan. Se kòm si ou malad. Ou gon ti bouton nan pye men l ba ou glann. Men glann li ba ou a, ou kapab bwete si ou jwenn yon baton, ou mache sou pye. pou eseye ale lopital pou konnen sa w genyen. Men, tèlman w renmen egzibe, tèlman w renmen, tèlman w renmen fè tout moun konnen ki sa w ap konfwonte, sa w ap pase nan lavi w, ou renmen ekspoze lavi w, ou pa ap sou, ou pa deside soufri an silans, pandan ke w ap chèche solisyon. Epi wap mache di moun woy m pa ka fè anyen depi maten m kouche kò a tchoule mezanmi pye a wi on bouton bay la bon m glann m pa kapab mezanmi men kò m cho mezanmi tansyon m ap monte wap rale tout malediksyon sou on sèl kou. Ebyen kisa ki pral pase? Lè vwazinay ki bò lakay ou a, se li menm ki reprezante ong a, li vini li wè bouton an. Li di kèt, ebyen sa m pral fè, m pral eseye mobilize moun ki nan zòn nan pou pèmèt mwen jwenn lajan pou m kapab ale lopital ansanm avè w. Ebyen frè e sè byeneme, li di pa gen pwoblèm. Lè vwazinay la ale, kantite lajan li ranmase pou l mennen w lopital pou l ba w swen, se bagay ki ka mennen w lopital nenpòt 7 a 8 fwa. poko janm gen pwoblèm la. E kote bagay la tris se lè w rive lopital la, epi yo ba w preskripsyon l al achte medikaman, li pa achte tout. E gon jan l achte medikaman pèp ayisyen. Tanzantan l vini l kason tetrasiklin epi l vide e sou li, i mare l. Donk, de jou an jou, po a ap geri, sou kote a ap geri, epi anndan li menm l ap fè tou. E ti tou sa, ou sezi wè lòt semèn, ebyen, abse sa pete yon lòt kote. E vwazin sa li menm l ap kontinye chèche lajan, l ap kontinye ba w yon ti bouda monnen paske ou pa deside reglan yon, ou kòmanse vin enfim nan lavi ou pa ka mache, l ap kontinye ranmase lajan tout kote pou l di l ap ede entèl paske entèl nan yon sitiyasyon ki difisil. Pandan l nou la pè dola li menm l ap milyonè e ou menm w ap toujou ret avè ti maleng nan e l ap kontinye mete ti poud tetrasiklin pou ou jiskaske l lage kiyolin ladan pou l touye vè. Epi nan touye vè l ka tou touye w tou paske w tounen w boul vè tou. Donk frè se sè byeneme, dosye òganizasyon, zafè w tande tanzantan tèl peyi ap bay, tèl peyi ap bay, sa s on rans! E peyi sa ou poko janm tande, e wi tèl peyi te leve, li te fè lon don, li te fè dis, li te fè dat. E frèz e sè byen eme map klè ansanm avè w, pou kantite lajan k boule nan peyi dayiti apre 12 janvye 2010, lajan petro karibe a pa yon zong devan lajan sa non. Men w konnen, nèg yo jis pa gen volonte pou pèmèt peyi sila a avanse ale vè lavan. E medam, matmwazèl e se mesye, koze yo pa fini la. Kanada ki di l angaje l pou l bay 12 milyon de dola pou reponn a bezwen alimantè nitrisyonèl popilasyon vilnerab yo ak bezwen ijan sekirite ki lye ak sante seksyèl, repwodiktiv fanm ak timoun, finansman sa pral kontribye tou pou ede prevni vyolans fonde sou sèks, bay dlo, sèvis asenisman, ijèn pou lite kont kowona. Ou pap janm tande minis sante a fè yon deklarasyon konsa. On dirè etranje a plis sousye de sante pèp ayisyen an ke chèf ayisyen yo menm yo sousye de sante nou frè e sè. E ou kapab wè plis pase 3 semèn rezidan nan lopital jeneral pa sispann manifeste yo ap mande pi bon kondisyon puiske yo ap touche 405 goud par jou. e tandiske yo ap achte yon ti plat aleken pou 400 pyas, donk sitiyasyon an difisil. Premye minis Trudeau anonse tou yon envestisman de 44 pwen 8 milyon de dola nan nouvèl inisyativ pou ede Karikòm fè fas ansanm avèk kriz klimatik. 1,8 milyon de dola pou apui nouvèl inisyativ vize pou relve defi an matyè sekirite rejyonal, inityativ sa ap kontinye nan lide pou lite kont dwòg ilisit ak imigrasyon ilegal, iregilye ak ranfòsman sekirite fontalye, maritim. Donk, medam matmwazèl e mesye, yè nan Vwadlamerik, ou kapab wè kòman premye minis Ariel Henry tap souri. Donk, gen lajan. E raple w, pandan dènye moman yo la, Ayiti toujou sou tab diskisyon ni nan l'ONU, ni nan OEA, ni nan CELAC, ni nan Caricom, pwiske sitiyasyon an konplike, dosye ensekirite, gang yo pran tout peyi a, donk gouvèneman an, san pran souf la, l ap chèche. yon entèvansyon militè pou kapab retire Ayiti nan sa l ye la a. Medam, madmwazèl e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, o my God! Non, gen afè. Frèz e sè, m di w gen afè. Ou ka pa kwè men gen afè. Gade imaj sa ansanm avè m. Waww! Sa se lè w ale nan aksyon de gras. Epi pandan w anndan an. Epi w fon soti. Soti w soti a w al pase bò kizin nan pou w konnen kòman sa ye. E depi w wè manman w fè pati de ekip sa a, m pa kache di w gon jan w chante legliz la, s on bagay ekstraòdinè. A a. Gon jan w chante, depi w wè manman w fè pati de ekip sa a, lavi w asire. M di w lavi w asire. A a. Depi w wè manman w kanpe nan ekip sa a, pèp ayisyen. Ou asire sa, ou asire sa li pi bon ke lona. On di ou gentan santi ou rive nan syèl ou ap retounen pot mesaj depi ou wè manman ou nan ekip sa. A a, manman ou sou, manman ou nan kanbiz, manman ou sou chodyè. Lè konsa gon jan ou chante pèp ayisyen. Pou m ba li tout onè l merite Lè sa kè mwen va ranpli avèk jwa Lè m anlè nan bra Jezi Rele Jezi woy! Jezi woy! Gade moun ki sou kote w la, di l nan Jezi w pa grangou ankò Nan Jezi m pa pa grangou ankò Gade moun ki sou kote w la, di l depi se kote non w te ekri Hee talè w fè repibliken yo bon sou nou Adje lavi sa w non pastè gen de bagay ou pa fè donk frè se sè byen eme lè w ap gade manman ou nan kanbiz la gon jan w kanpe gon jan w kòmanse fè enteresant nan legliz la gon jan w adore gon jan w di amèn lè pastè a di yon bagay ou fè elas lè w wè kretyen ap fè betiz tout sa frè se sè gon jan w enterese Gon jan w ranpli nan levanjil la manman w ki sou chodyè a oh oh Epi lè yo kòmanse separe manje gon jan w chita w ap fè enteresant Humm gon jan pou w ye lè manman w nan kanbiz Eeeii m te renmen sa anpil lè pèp ayisyen. Legliz lage, ou pa, ou poko menm retire soulye nan pye w, pou al mete sandal, gon jan w kanpe sou lakou a, w ka chita, w ap bay lodyans, ou wè sa m di w la, lè frè ap salye w, w ap salye lè frè tou, ou konn sa m di w la, se ti akolad, ou, ou, ou, ou koul! Tout moun ap chita, yon kote pou y al manje, ou menm ou pa nan antre nan pami moun pou al manje, non, non, non, gon kote ou pral manje apa, pase manman ou nan kanbiz la, ou gen moun nan kizin, ou pa bat. kò ou pa pouse kò pèp ayisyen. Tu konpran? Epi, lè tout moun ap fè tèt cho, ou jwenn manje, ou jwenn manje, epi ou rete byen kal, paske manman ou nan kanbiz la. Ok! Paske ou konnen, manman ou pap fè erè pou l pa gon ti bokit bè jòn ki plen ansanm avèk manje. Ha ha ha An nan nan nan Menm si l pa gon ti bokit bè jòn l ap jwenn yon sachè anndan kanmenm pou l mete diri a ansanm avèk legum nan pèp ayisyen pou l fè l fon sèl Ehehe kalme w frè mwen Li p ap pa jwenn yon ti po kanmenm pou l plen ju Epi lè tout moun fin okipe ap manje epi w gon jan w mache kès kès kès. Ou di, Bonswa sè entèl, kòman w ye? Epi w salye li. Lè w fin salye, ou di, Silvouplè ou wè manman m la? Hum, li di, Wi manman an dan. Sa pase, manman w di w poko manje? Non, m poko manje non. Li di, O! Ou poko manje? Tank pou ou toujou sou enteresant ou menm. Epi lè konsa pèp ayisyen gon seri de bòl ki konn nan kizin legliz la. Adje lavi sa ou fè konn nan bwa la wi. Antò mwen menm pou m pa ta fè pati de klas spesyal nan syèl la non monchè fò manman m la, fò manman m la nan syèl la. Fò manman m nan kizin Seyè a. E vre? Epi frè se sè byen eme gon seri de bòl spesyal. Epi, yo rale bòl la, se gade w gade, gon ti kivèt ki dekouvri, fap! An, lè ti kivèt sa dekouvri, an ti kivèt yo met apa, epi yo, chou, chou, a e san gade yo mete pou, sa bon, w ap m ou ka manje sa? M ap met ti kal sou li toujou. Ou byen w di, non, non, non, nou pa bezwen met anpil. Tankou enteresan, epi yo mete pou, epi yo mete legim sou li. Byen kouvri pèp ayisyen. Lè konsa konn gen bon ti zo bon ti zo moru humm nan legume sa. Epi yo ba yon gro po ju epi ou chita nan kizin nan wap manje. Manje w manje w manje w manje w manje. Epi lè w fin manje w di mèsi w remèt bol la w bwè ju. Epi w detire kòsaj ou. Mete ti radòks ou epi w gon jan w ranje l ou di. An man male wi. Epi di, ee talè, talè, talè, pran sa pou mwen. Meme, pran valiz man la, mete sa nan valiz la, al ansanm avè l. Lè w rive, bay timoun yo ladan. Wi. Epi frèzesè, ou pran ti valiz ou kèskès, ti valiz manman w nan men w, plen diri a legim, ji, ti konprann. Dèfwa konn gen desè pèp ayisyen, ou di w sey desè an anglè. Omògòd, omògòdnès. Epi, Ou pran ti valiz ou, ou retire sandal nan pye ou mete ti sandal ki pi pla, epi ou trennen lòt yo lakay. Lè ou rive, vè zòn inè dezè, ou, ah! Viv Senyè a, gade nou, ou pa sonj ou non santi ou adore. Aksyon de gras. Ha ha! Lè fèt Dòkas son bagay ekstraòdinè ou jwenn kòb. Ou jwenn rad humm mezanmi humm heheeh ooh gade yon levanjil yon levanjil la dous ou pèp ayisyen bon sou poko konn goul sa se pa mwen menm mwen menm mka diw levanjil dous em swete nan syèl la manmanm la o non de jezi poul nan kizin nan epi pou mwen menm fè pati de koral zanj yo kap bay louwanj poum byen chante pasem konnen aprè chante a pèp ayisyen Manman m la gon plas spesyal pou mwen. Oh my God, fò gen moun tout kote wi. E non sèlman sa pèp ayisyen, apa de aksyon de gras ansanm avèk fèt Doka, bon samariten, li enpòtan tou pou gen moun nan kizin lè gen kwazad, lè gen revèy, A chak fwa bon ti ju pral fèt, bon ti manje pral fèt pou predikatè a, gade non pou toujou la, w ap rense gode, w ap lave veso, fò w bay sèvis ou, fò w byen manje tou. M konn sot legliz pèp ayisyen, m rive menm soulye m pa retire nan pye m kouche m dòmi tèlman m sou m manje. Li mande m de kisa prèch la te pale, je ne sais pas. O bon, antouka, ann kite sa la pou l pa fè zen. Medam, madmwazèl e mèsye, sitiyasyon an ekstrememan konplike pou konpatriyòt nou yo an Repiblik Dominikèn. Fòs lòd an Repiblik Dominikèn wete lavi plis pase 20 moun nan zòn Bavalo yè 10 fevriye a. Genyen Fontus Jean Modeste, Antèman l chante hier ebyen se avèk anpil dlo nan je fanmi, pwòch, zanmi t ap eksplike kòman sitwayen sa pèdi lavi l anba men fòs lòd an Repiblik Dominikèn. Pou plis detay frè e sè byeneme an nou tande ansanm se vrèman vrèman. tris. Babalo, se nan kad travay li imigrasyon anvayi yo. Se yon ventèn de moun konsa ki mouri, se polisye imigrasyon ki tiye moun sa yo. E yo tiye yo anba raje, ki rann ke nou jwenn kò Fontus se paske li te sou lè lye. Men bagay la rete kache e selon. pou kominote Repiblik Dominikèn yo pa devwale anyen ditou e fòk bagay sa a sispann pou pèp ayisyen k ap viv Repiblik Dominikèn. Sèke yo touye Jean Modeste Fontus se nan travay li egzatteman imigrasyon antre. Se te yon lye prive ke ni se yon limit imigrasyon pa t sipoze franchi ditou. Men, kòm nou pa gen yon Leta ki gen yon sousi pou fè revanch kont krim sa yo, men misye mouri vrèman grav. Men se plizyè ka ki reprezante. Sa yo jwenn, sa yo pa jwenn, men fò nou jwenn yon jistis sou sa. Konbyen tan l genyen t ap viv an Repiblik Dominikèn? Bon, misye te konn vwayaje depi lontan. Mwen ka evalye l anviwon 8 a 9 an. Men misye te konn rete, ale detanzantan, vini. Men li rete anviwon 3 zan li t ap viv Repiblik Dominikèn e li te toujou mete viza sou paspò l konvenableman. E sa fè tris ke se fason sa a misye pase a lamò. Repiblik Dominiken. Men selon enfòmasyon li pa t ap viv ilegal. Bon, selon enfòmasyon, lè misye te ale a li te gen viza sou paspò l men viza a te ekspire tan tan l lòt bò. Ou pale de prèske 20 moun ki pèdi lavi yo, se imigrasyon alò se leta Repiblik Dominiken ki ta eseye anvayi zòn nan e pi yo arive e tiye tout moun sa yo? Efektivman. Efektivman, se leta imigrasyon ki anvayi zòn nan avèk polisye ki tuye moun sa yo. Ou pale pliske 20 moun mouri, gen kadav ke yo jwenn nan raje, genyen yo pa jwenn. Alò ki kote n te retwouve kadav Jean Modeste Fontus? Bon, kadav Jean Modeste Fontus se nan menm milye Babalo, nan menm milye kote travay li te ye a. Se la nou te retwouve kadav li. Alò li viktim pa bal, am blanch, kòman sa? Epi yo bat li anpil. Ki mesaj ou genyen avèk leta ayisyen, pas avèk migran kap pase mizè nan peyi vwazen? Mesaj kem genyen avèk leta ayisyen, m ta renmen ke yo fè yon kominikasyon pase pou pwoteje rès ayisyen ki rete repiblik dominikèn yo. M pa konnen si yap gen kouraj Sendomeng manje mari sendomeng ap touye mari an fanmi yon moun ki pi chè ak mwen yon moun ki sipòtem depi laj 20 ans lap sipòtem se yon bra dwat li te pou mwen e jodia sitiyasyon enkwayab men m oblije viv li se lavi. Selon enfòmasyon nou resevwa gen plis ke 20 moun ki pèdi lavi yo nan kad dram sa, pami yo Marou ladann, e se nan kad travay li, ki eksplikasyon yo ba ou nan sans sa a? Monchè, doulè la te tèlman di pou mwen, m te tante gen plizyè moun, men se te mari m ki te nesesè pou mwen. E sou map kap travay e marim chak lèl pral travay li dim cheri m tèl kote m pral travay lèl rive nan konpayi a li konn dim. Ki dènye mo te gen ansanm avèl? Jeudi soir nou tap pale nou tap fè love nan telefon e vendredi soir li di cheri cheri vendredi maten a 6 heures 57 mwen te di cheri cheri nan yon voice immigration mwen nan port 17 Jan li tap tande la si nèg yo sa pa. Ou pèdi marou eske se bal li pran eske se am blanch koman li mouri. Ou te dim se bal li pran. M pat ka gade foto a men yo dim se bal li pran. Ki mesaj ou gen pou leta ayisyen ki gen an di ayisyen kap viv an Repiblik Dominiken kap mouri pa pil pa pakèt. Amzi leta peyim pran responsablite ou men gen trop jèn ki pèdi lavi yo sendomeng pa gon lavi miyò vre e sendomeng prije ayisyen paske yo pase plis mizè yo fè plis travay ki di e yo touye yo plis tou. Shhh bagay yo ekstrememan konplike e vreman tris. E la ou pa ka di konsa, dirijan yo, nou pa gen dirijan. Nou pa gen dirijan. E yo la yo ap touche, nou pa deside demaske yo retire yo sou moun, nou rete n ap gade yo. Wi, nou rete n ap gade yo. On prezidan fin asasine mesye, moun ki te konn ap menase prezidan, di l ap vilbre Guillaume Sam, l ap fout li souflèt, ou sezi wè lapolis ap sekirize l e nou rete n ap gade n ap gade l se kòm si ryen nete. Kòman w vle pou yo pa ta pase nou nan betiz? Donk, frè nou ap mouri, sè nou ap mouri, konpatriyòt nou ap mouri tankou chen nan lòt peyi, sa pa gade yo. Epi nou rete n ap gade yo. Nou pa di yo anyen. Nou pa di yo se ase. Gen de bagay ki pase nan peyi Dayiti, se sèl la pou l te pase, l pa fouti pase nan lòt peyi sou latè non pèp ayisyen. Nasyon an pap pran sa. Atò, pou jan ensekirite ap monte la, jounalis ap kidnape pa si pa la, yo ap pran politisyen, yo ap pran doktè, pyès moun pa epanye, On pakèt dirijan nou yo site nan finanse gang, jiska prezan yo ap bwè dlo glase, yo ap byen viv nan peyi Dayiti. On seri de moun nou yo site nan touye prezidan, nou rete n ap viv ansanm ak yo. Atò ou panse gon seri de peyi moun sa yo tèt yo t ap kole ansanm avèk dèyè yo toujou? Non monchè, tèt sa k ap mal panse yo t ap gen tan retire yo. men malerezman nou menm nou son pèp se mil goud nou k mete nou deyò nou pa nan lavi chè vre nou pa nan ensekirite donk frèzesè sa ki gen sousi sa ki pa ka rete konsa ap gade sa ki pa vle rete sou kont moun oblije pati pran kanntè vwayaje nan move kondisyon travèse fontye pou al chèche lavi lòt kote, e malgre lè yo rive kote a, lavi yo pa garanti pwiske yo ap kouri, lòt nasyon ap fè yo pase mizè, touye yo tankou bèt, e malerezman pa gon dirijan k pou kanpe k pou di non, sa pa sipoze fèt. Se vre moun nan kapab ilegal, men sa pa vle di ou gen dwa pou retire lavi l. Bon, nou pa gen moun ki pou pale pou nou, donk si nou pa degaje nou pou nou mete pye n nan dlo, pran responsabilite nou, pou nou fòse chenpanze sa yo, pwostitye politik sa yo, retire kò yo kote yo ye a, ba yo limit yo, ba yo sa yo merite, ebyen nou fenk kare nan soufrans. Frèz e sè byeneme, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè kokeye, e se sèl vòlè yo kap rete. O, o, adje la vi sa o! Chak jou kap pase peyi sila a pa sispann etonem. Frèz e sè. Genyen 3 prizonye nan jou pase yo, 3 prizonye sa yo non yo se Dorival John Wesley, Hans Charles ansanm avèk Thomas Wendy. Mesye yo nan pakè, yo al jije, te kwè nèg yo sove ye? Ah ah. Hii, yo mete nèg yo nan selil pakè Pòtoprens, yo pral jije nèg. nèg yo sove chèche nèg yo yo pa wè nou I love my country eske gen moun ki ka renmen peyi sa pasem pèp ayisyen spesyal nan tout fason yo pral jij anpe moun epi moun yo disparèt on dirè son mirak ki fèt menm jan avèk mirak apotre pierre la pèp ayisyen bon m esplikew. A lepòk, Jezi fin monte, epi wa Ewòd t ap bay pwoblèm. Pwoblèm! I pa vle tande moun ki di yo se apot k ap preche labòn nouvèl, repanti, etsetera. O o! Li deside arete apotre Pyè. Lè l fin arete apotre Pyè, men nan moman l te arete l la, pèp ayisyen, se te moman pen san ven. Epi l di, l ap gen pou l prezante l devan pèp la apre Pak. Men, gon seri de Juif ki te vrèman kontan lè wa a fè aksyon sa ansanm avèk apot yo. Nan demen yo pral jije apot la pou yo touye l frèzesè, sa ki pral pase. Yo mete misye nan prizon. Nan prizon li a, chèn ki nan l, chèn ki anchène l la, li tache ak de sòlda. Sa vle di, yo mete chèn nan pye w, yo mete chèn nan men w, men chèn ki nan men w nan, li tache ansanm avèk yon sòlda agoch, yon sòlda adwat, nan selil kote w ye a. E non sèlman sa tou, gen gad, gen avan gad, e deyò nèt gen solda kap siveye pou ke Pyè pa sove. Pandan misye ap fon ti kabicha epi l wè gon limyè faw ki rantre nan selil kote l ye a. Epi l wè yon moun parèt devan l, moun nan pale avè l, li di leve, swiv mwen, pran bagay mete nan pye w, pran manto w mete sou, mete sou, an ale, an ale, an ale. Lè ke l fin kite espas kote prizon an te ye a, li rantre nan yon ti vilaj, lè l fin rantre nan ti vilaj la, li pa wè moun nan, epi l di waw, o! Se lè sa l ap konprann ke se zanj Bondye menm ki rantre andedan prizon an pran l mete l deyò. Paske tout moman l te nan prizon, paske yo konnen se tiye yo pral tiye l, Gwoup fanmi l ansanm avèk lòt frè yo t ap entèsede pèp ayisyen. Yo t ap lapriyè pou Bondye fè yon mirak pou apot la. Gen de sitiyasyon ou twouve ou pa fouti priye non, fò m di nou sa klè. Donk ebyen se menm aksyon sa ki pase nan pakè Pòtoprens avanyè frèzesè. Epi nan nèg, nèg yo nan selil, yo pral jije yo, yo pral pale ansanm avè yo, kesyone yo, y ap chèche nèg, yo pa wè nèg yo. moun ki tap siveye yo poze kesyon li pa wè nèg yo. Bon, sa se pa mirak pèp ayisyen paske ou konnen nan peyi dayiti nou menm nou fè plis ke mirak e mèvèy nou fè. Dè fwa si letènèl pat degaje li kreye latè m gen lenpresyon lè kowonpi, lè visye, lè polisye e non sèlman sa tou lè jij kase fèy kouvri sa nan peyi dayiti tap rekreye latè. Lpi lwa Bondye mete yo, yo menm yo tap bay lwa sa yo koudeta, yo tap sanksyone lwa yo mete lwa pa yo. M pa kache di ou, si se pa Bondye ki te Bondye, m pa konn ki valè koudeta dirijan nan peyi Dayiti ta bay sye la. An tou ka, Bondye pi fò, li son de kè, li son de ren, li konn sa kap pase nan kran nou trè trè byen. Donk frèzesè byen eme, pa enkete ou al jije, epi ou tande ou lage, ou sove. Waww peyi a nice peyi a si fasil tcha tcha ou mache kòmsi pyès moun pa wè w pa sispèk ou soti se kòmsi renyen nete epi wal regle aktivite w frè se sè byen eme byenvini nan ayiti peyi spesyal nan monchè gen fidèl gen anraje wi bon de nou jou bagay yo difisil nèt ou pa manti non lè wap gade pastè kap preche kap do nèg yo mete alonj. Sou gon legliz gason ap met la alonj vin ladan w pa gen legliz se krèy. Pastè a di jou l pa gen bann li menm li rantre nan koral legliz nan. An lan trè kap ou lave kay tè nan levanjil. Jezi m di w lage kat van m wè w rete w ap pran tan toujou. Frè se sè an n tande ansanm. A alonj pa pou fi kounya e pou gason. Nèg la pran yon alonj ble l vire la, yon alonj vert. Nèg la DJ evanjelik li met 2 zanno nan zòrèy li e tout pastè k ba l chè se krèy ou genyen. Menm plim je nèg yo mete sou. Retounen nan kòb ou tande. Menm plim je nèg yo mete sou. Done yo efase nan sistèm lona. Non moun pou yo efase, yo ap efase men pa di m done yo efase nan sistèm nan. Donk nou efase sa pou nou efase. Ay gen seri de moun, on ti malerèz ki tal prete lajan nou pap fè erè efase non, nan kite non an la. E non moun sa yo pou m byen di done sa yo ki efase a. ULCC gentan enfòme de dosye a. Benefisye yo se ansyen ansanm avèk aktyèl pèsonalite, moun ki nan fonksyon piblik oubyen pwòch moun sa yo, avèk lòm dafè. Tetetetet nou mesye, son peyi k bay lèt. Non, bèf la bay lèt wi, Ayiti. Nèg yo ap souse l pèp ayisyen l pap janm kaba oh my God m la m di w ayiti son peyi ki spesyal ou dwe panse se blag nan lòt peyi serye se responsab se leta kap siveye e moun ki nan kòripsyon deriv men nan peyi dayiti se leta k fè kòripsyon an ok vwala I love my country jan m toujou renmen di l ayiti dictature la pèl dè zanti ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki viv ravèra ki moura kakara.